Bri kouri, nouvèl la gaye, wi se konfime Senatè Joseph Lambert prezidan ti rès Sena a Misye viktim anba kout bal bandi san idantifye, nan moman nap pale la a senatè a ap pran swen lopital paske misye manke mòtèlman blese anba kout bal nèg nou pa menm ko idantifye. Ebyen medam e mesye nou konnen nan jou kap vini yo la a ti rès sena a pral pa gen pouvwa ankò paske se pral lafen pou nèg yo men eske son teyat kap fèt Eske tou se yon fason pou nèg yo chèche atansyon popilasyon an? Eske tou se teyat Joseph Lambert ap fèt lè nou konnen vire tounen Lambert ap atake san l pa janm blese, enben jodi a ou tande Lambert blese. Antouka, nou pap pale twòp mèdam e mesye, zanmi konpatriyòt nou yo, nou pral envite ou gen plis detay anndan videyo sa a, ki kote ak ki lè e kòman Joseph Lambert, prezidan ti rès sena a, misye pran bal anba men bandi. Enben medam e mesye nouvèl sa ki li menm tonbe gen moun ki kontan gen moun ki pa kontan gen moun ki selebre gen moun ki pa selebre paske nou estime nèg sa yo fè peyi a anpil mal selon sa anpil moun di e lèn konnen entènasyonal la ki pran sanksyon kont Joseph Lambert paske msye enplike nan finanse gang nan peyi a, nan finanse vòlò, nan finanse tout sa k ap fèt nan peyi a kòm ensekirite. Rete konekte bon ekout tout moun, n ap tounen. Ouvri ak bal, bandi ouvri a kout bal senatè Joseph Lambert medam mesye kisa sa vle di e ke nou aprann nan moman nap pale la ebyen senatè an kanmenm ka ase grav Ka a se grav pou pa di kritik, nou aprann ke misye nan swen entansif kote ke lap pran swen. Nou pral ba w plis detay nan kelke segond paske se kanmenm trè serye, evidaman gen anpil lòt aktyalite men pou kounya an nou rete sou Senatè Lanbè e nap raple w egalman medam mesye manda Manda senatè yo pral fini a pati de lendi la, a pati de demen lendi an la, manda tye sena pral fini, eske se yon fim, eske se yon pyès de teyat, nou pa konnen men lesansyèl se trè biza pou pa di etranj, men avan sa ban nou salye Pradel, edisyon spesyal, lanbè, ebyen ka trè grav pandan nap pale la, nap salye w Pradel. Bonswa nou salye tout zanmi yo se yon plezi pou nou menm nou kapab enfòme nou nou prale direkteman de aksyon ki pase ebyen o nivo de zòn paleman ayisyen an ebyen e genyen tantativ dasasinay ki fèt sou prezidan sena ki se senatè Joseph Lambert ki viktim de yon tantativ kidnapin maten dimanch 8 janvye 2023. Ebyen nan Pòtoprens, ebyen aktyèlman la li ap pran swen nan yon lopital o nivo de ka epital la. Ebyen nap diw ke genyen anpil enfòmasyon ki ap sikile, ebyen nap diw ke nan kad e prezidan sena ki li menm nou konnen ke se demen si Dye vle ke manda yo menm yo sanse ap fini, ebyen Lambert li menm ki tap eseye wè sil te kapab desand. Ebyen e nan zòn nan ebyen nèg ak zam ki atake l maten an senatè Joseph Lambert ebyen nan sant vil la pandan l te nan wout ebyen pou li menm li ale nan paleman an. Ebyen selon sa medya an liy e yo menm yo te rapòte ebyen sou kont Twitter li ebyen lavi senatè a pa an danje men li arive e blese jan ke e nou diw li ebyen nou e prale direkteman poun fon ti rezime pou ou ebyen nou konnen ke o nivo de e parleman ayisyen an kote ke demen si Dye ve pap genyen eli ankò ebyen e piske manda senatè yo menm yo sanse fini ebyen nap do e manda 10 e senatè sa yo ki yo menm ki e fini ebyen apati lendi ki ap 9 janvye 2023 a. Ebyen pap genyen okenn eli nan peyi dayiti paske manda e 10 senatè ki fè pati tyè sena ayisyen an li menm li rive a tèm e moun ki te nan tyè sena ebyen se Patrice Dumont, Joseph Lambert, Rony Celestin, Denis Cadeau, Jean Marie Ralph Fethière. Jean Rigaud Bélizaire, Tatian Delva, Wanick Pierre, Pierre François Sildor, Kedlè Augustin, ebyen moun sa yo a pati de demen ebyen ki 9 janvye ebyen non pa yo pa chèf ankò a di ke yo pa senatè ebyen yo dwe al remèt. Tout sa ke yo gen nan men yo e o nivo de sena ebyen jan ke nou sot di w li ebyen e nou konnen ke se de mesye yo e mesye sa yo menm yo pap anyen sa vle di ke pap genyen eli ankò ebyen 10 eli yo nou pral re ba yo non paske nou wè ke gen moun ki ap swiv moun afè bon ti bri ki mande pou nou ta ka re ba yo non ankò ebyen si w bliye m pral fè w sonje Patrice Dumont ebyen Joseph Lambert Rony Celestin Denis Cadeau. Jean Marie Ralph Kester, Jean Rigaud Belizaire, Garcia Delva, Wany Pierre, Pierre François Sildor, Kedbert Augustin, ebyen moun sa yo manda yo sanse fini ebyen a pati de dans quelques minutes ebyen m panse ke yo menm yo sanse pa senatè ankò ebyen Lambert li menm ki tap eseye fè tantativ pou l te desann anba a. Ebyen misye li menm li jwenn ansanm avèk yon gwoup bandi e ki yo menm ki te blese Joseph Lambert ki blese pa bal ebyen li te atake pa yon gwoup nèg ame jounen dimanch maten an nan moman kote ke li menm tap tante pou li te kapab ranni o palman ayisyen. Enfòmasyon an li menm li konfime pa youn nan ansyen kolèg yo e li di ke misye li menm li sanse ap resevwa swen nan minit ke nap pale w la ebyen se. E sou e kabann lopital Joseph Lambert li menm li ye. Jan ke n di w li e bandi yo ki sot ansasinen senatè e Lambert ansanm avèk kout bal ebyen sou Bisantnè a ebyen gen anpil moun ki sezi wè ke menm chèf yo yo genyen po e bon po epi Lambert li menm li goumen kote ke enfòmasyon di ke misye rale MK li, ebyen li tap pete bal ansanm avèk bandi sila yo. Genyen nan stad Eliog anpil moun ki gen tap voye toyota toya sou palmantè yo tankou gen moun ki mande ke yo pral tann Patrice Dumont sou beton an kote ke yo menm yo di yo votel poul pale. Ebyen li tounen bèbè ebyen li pa janm pou ni kont ebyen nèg isi yo di ke misye li menm son rans se ke li menm li ye ebyen esa ke anpil moun ki yo menm ki sanse ap pale la ebyen o nivo de sa ki ap pase nan paleman ayisyen nan minit ke nou di ke nap pale la ebyen nap di ke senatè Lambert li menm li sanse ap pran swen ebyen apati de. demen 9 apati de minwi ebyen nou konnen ke Lambert li menm li pap prezidan sena li pap sa nou ta rele senatè ankò ebyen jan ke nou menm nou di li ebyen nou konnen ke sitiyasyon sa yo ebyen otorite yo pa janm di on mo pou pèp la ebyen jodi a eske se pa yo menm ki pral viktim oubyen sa ki ap fèt sa yo ap gen moun ki ap poze tèt yo kesyon Ebyen sa ki pral pase sa kap genyen paske de mesye yo nap ret tann on twit ebyen pou yo di ke manda yo fini ebyen lè sa mesye ki la ki rele premye minis la ebyen nou panse ke misye pral gen tout pouvwa l nan men l eske se pa apre ke yo pral mete gouvènman ke yo menm yo vle mete a. Eh Jean-Claude Gouly, au niveau de Joseph Lambert, qui est victime de l'attaque, et eh bien sénateur Joseph Lambert, qui est victime de l'attaque armée, à la mi-journée de ce dimanche 8 janvier, au bicentenaire à Port-au-Prince, et eh bien grèvement blessé, et bien par le cancer là lui-même, qui a dîné à l'hôpital, pou ka va recevoir soin, et ka lui-même, ni nécessité, et bien son état clinique, Rapòte Le Témoin. Ebyen n ap di ke endividi sa yo ki te byen ame yo pran e pou sib prezidan e sena a, anpwa de Joseph Lambert ebyen ki te vini ansanm avèk e nan e lokal paleman ebyen se la ke misye menm li te bezwen ale ebyen bandi yo di ou p ap desann ebyen dirijan politik ki yo menm ki sòti blese pandan e atak sa a li ap resevwa sa n ta rele e swen ebyen. E ka li menm li merite ebyen se nan stasyon e dapre sa ke stasyon radyo li menm li ta di ke ebyen Lanbè li menm agresè l yo ki te anpòte vwati senatè Lanbè a se sa ke temwen yo di ebyen al di ke machin senatè a a eske wap jwenn anpil kòb paske m konnen ke mesye sa yo toujou plen kòb nan men yo ebyen dapre enfòmasyon ki fèk soti la yo di ke agresè yo ki yo menm ki ale ansanm avèk e machin senatè Lanbè a ebyen e sa ke anpil temwen. Ebyen lavi li ebyen sere a prezan or de danje se sa ke nou menm nou sanse aprann nan minit ke nap pale la ebyen senatè Joseph Lambert se li menm ki ap pran swen ebyen o nivo de on sant ou de on lopital ebyen nan kapital ayisyèn nan kote ke yo pa egziste. Ki kote ke li menm li sanse ap pran swen sila? Pradel, E pandan lap di sa medam mesye, jis yon segond, e bon la nou fè, nou apèn aprann nou ke jisteman bandi yo ta pran machin Joseph Lambert a, epi pandan nap pale de sa e nou kapab wè gen plizyè plizyè reyaksyon e moun yo, gen anpil moun ki gen dè dout la, gen anpil moun ki gen dè dout paske nou konnen e Ayiti e odela ke mesye sa yo se dè senatè, se dè politisyen. Men gon bagay ke yo fò, anpil ladan yo se son dè aktè. Anpil ladan yo jwe komedi trè byen medam mesye, dayè sa fè dè zane dè zane ke mesye sa yo, yo di l ak bouch yo ke yo menm y ap travay nan enterè ameriken, yo p ap travay nan enterè peyi dayiti, yo p ap travay nan enterè pèp lan, jodi a la ou aprann ke wi Lanbè manke mouri, misye, misye pran kanmenm plizyè katouch daprè sa k vin jwenn nou, Men kanmenm, se kanmenm lopital, se kanmenm byen peyi an. Si mesye sa yo te envèsti nan lopital, nan edikasyon nou, e jodi a la, swen ke l ap jwenn nan, l ap pran nan lopital sa, ebyen, m panse ke bagay yo t ap ankò mye pou li. Donk, pou kounye a nou di l Pradèl, lanbè, yo pran machin li, èske sa, bagay sa sanble yon kou monte kanmenm, nan kèlke sòt. Kòman fè bandi atake w, bandi tire sou ou, ou pa mouri, ou gentan kou al lopital, men pa aza bandi sa yo pran machin nan. Bandi sa yo pran machin nan, kiyès ladan yo? Epi nou di pa aza sibitman, apati de demen lendi an, tout manda senatè yo ap fini. Tout manda senatè yo ap fini e nou konnen ke medam mesye gen anpil repwòch ke yo fè Joseph Lambert e nou konnen se youn nan moun la ki gen sanksyon kont li medam mesye. Eske sa, eske se ta yon fim vrèman ou pa? E si wi, men a ki pwofit li krim? A ki profit le krim medam mesye ki enterè yon bandi ta genyen pou atake lanbè nap raple w ke wi bandi yo bon se su e sèten yo menm se afè yo ap regle men nanpèch pa bliye senatè sa yo pa inosan pa bliye ke Joseph lanbè pa inosan pa bliye ke ansyen senatè sa yo pou pa di senatè sa yo ki an fonksyon an gen anpil repwòch ki fèt a lega de yo menm e pi nap raple w ke souvan bandi sa yo sa fè lontan yap chèche yo se yo k pwomèt bandi yo iks yo pwomèt yo igrèg Yo pwomèt yo yap ba yo pòs, yo pwomèt yo yap ba yo tèl bagay ke yo pa bay jodi a la, le kama! Se pa lòt bagay se le kama! Map swiv nou la, anpil reyaksyon anba live la, e Pradel gen moun kap mande la eske Lanbè mouri? Anpil moun kap ekri anba live la la, eske Senatè Joseph Lanbè mouri? E nap di w ke li pa mouri, e nou menm pèsonèlman nou pa ta swete sa, men ou menm Daprè sam wè kap ekri anba live lan, sanble di ke moun yo sa patap fè yo ni cho ni frèt si senatè Lambert ta mouri pa rapò a movè konpòteman Lambert te genyen epi nap raple w se pou nou ta fon ti retou senatè Lambert se youn nan moun ki te kanpe an zo reken kont prezidan Jovenel Moïse sa se 1 epi 2 ou menm ki ap pale de referandòm Lambert se yon lòt ki te kanpe an zo pwason kont kesyon referandòm nan Evidaman nou pa pale de sa pou nou ta swete la mò de pèsòn men Lanbè pa inosan nan sa kap pase anndan peyi an Pradel nap reprann enfo yo pou moun yo ki apenn branche la pa rapò atak ki fèt kont Senatè Lanbè a. Wi jan ke nou di w li ebyen Senatè Lanbè ki li menm ki ap pran swen nan minit ke nap pale la ebyen nan yon lopital ebyen o nivo de e kapital la ebyen nou konnen kòman sitiyasyon li menm li toujou ye malgre ke bandi toujou ap atake moun ebyen e tout se mesye yo menm yo rete yo pa janm di anyen se pèp la ki ap soufri ebyen jounen jodi a men sa ki rive la ebyen n ap di w ke e jan ke nou te di w li ebyen mezanmi anpil moun yo di sa k ap pase nan peyi a kote ke se bandi ki sanse ap fè lapli e le bo tan lan e bandi yo menm yo. okipe prèske tout espas yo, yo veye, y ap kontwole w, ebyen se senatè Joseph Lambert ki blese pa bal, ebyen misye te atake pa yon gwoup nèg ame jounen dimanch nan maten kote ke li menm li t ap eseye tante pou l te kapab rantre ebyen o nivo de palman ayisyen an, enfòmasyon ki te konfime pa youn nan ansyen kòlèg yo, ebyen n ap di w ke misye Lambert li ap resevwa swen ka li yo menm li Misye al lopital la. Nou pa konn nou pa konn ki gwoup gang ki ta dèyè bagay sa Pradel? Bon nou pa konnen nou pa konnen sèl bagay e se lasalin ke misye ta ale e de nou pa konnen gen anpil moun ki di an men sa misye tal fè lasalin piske nou konnen ke se la e nan palman an se ta demen si vin ta sipoze ale e byen e senatè Lambert li menm ki viktim atak ame jounen dimanch 8 janvye 2023 a nan Pòtoprens, enben pou kounya jan ke m te di li, enben prezidan sena li menm li ap pran swen ke son ka nesesit nan yon opital enben o nivo de kapital la, enben se enfòmasyon sa yo m santi e jwenn. Nou pa ka ale pou di ke. Men Pradel, gon pwoblèm paske la kòm Lanbè pran bal medam mesye, nou wè ke la Repiblik Dominikèn an kèlke sòt yo deja bloke Lanbè, nou wè ke bò kote Lèzetazini, Yo bloke lanbè, sanksyon kanada fè ke lanbè paka antre isi kanada, kounya la ki kote yap kouri al avèk li la? Erezman nou aprann ke ka petèt pa pli grav ke nou te kapab konprann, men an nou di ke bagay la te bokou pli grav, ki kote yo tap al avèk lanbè? Nèg sa yo Tout lajan yo, tout richès yo, yo pa envèsti l ann Ayiti. Se al envèsti l nan lòt peyi, al envèsti l nan peyi Swis, pou pa di Etazini. Kounye a la yo gen sanksyon. Mezanmi, èske nou pran konsyans de bagay sa k ap pase la? Yo, menm mesye sa yo ki te konn ap kraze brize, menm yon lopital, menm yon twalèt yo pa fè anndan peyi a. Kounye a la, lè yo an difikilte, se kouri pran elikoptè, kouri pran machin prive, al Sendomeng, al Ozetazini. Kounye a yo gen sanksyon. Kote w prale? Kote w prale? Eske nou komanse pran konsyans nou menm ki ap kraze peyi an, nou menm ki ap fè Ayiti mal, eske nou komanse pran konsyans mesye dam, envèsti an Ayiti se sa ke nou mwen ke yo te kapab fè, men jodi a la se kou yo kouri al lopital avèk li e nap tande lopital jeneral moun yo an grèv lopital jeneral podyab. Doktè ap travay, enfimyè ap travay, prepoze ap travay, yo pa peye yo, yo pa jwenn swen. Dè senatè ki ta dwe vote dè lwa pou yo, pou ede moun sa yo, yo pa fè l, yo pa fè anyen. Men kounye a depi w tande yo gen yon ti pwoblèm, se al Sendomeng, al repiblik, al Miyami. Men kounye a l oblije al nan lopital jeneral, al lopital Benamez, ke yo pa t jann ede, yo pa t jann bay yon swen. Antouka se le kama mon frè si w pa mouri pran m panse ke w ava pran konsyans menm sa aprè lendi lendi an la demen lendi an la sa yo repwoche lanbè yo menm lè li ta lopital fò yo mèt si sa yo repwoche l yo vrè fòk misye ta pran kòd pare wi ayè nou pap vin pran pòz ke w malad ke w pran bal pou yo pa konvoke w non frè m wi frè m nèg sa yo bagay sa sanble fim bagay sa sanble yon pyès teyat kap moute la Lanbè epi ou te chache yon lòt moun ki moute senaryo an pou ou frèm. Sa sanble yon pyès teyat medam mesye daprè sa ke nou wè. Ann avanse. Wi bon m panse ke nou menm nou la nou bay enfòmasyon an ebyen m panse ke se opinyon piblik la ki yo menm ki gen dwa apre ebyen enfòmasyon yo se prezidan sena Joseph Lambert Misye sanble viktim la se kidnap yo tap kidnape li ebyen jounen dimanch 8 janvye 2023 a nan matine se nan pòtoprens ebyen misye ki blese e li ap pran swen pou kounyea ebyen nan youn nan lopital o nivo de kapital ayisyèn nan e nou konnen ke ka kidnaping yo yo menm yo sanse toujou ap repete o nivo de peyi dayiti kote ke otorite yo leta yo pa janmè e pran responsablite yo ebyen pou yo kapab. e fini ansanm avèk dosye kidnapin sila yo. Nap fon kite Lanbè, nou prale rapido presto o nivo de Pò de Pè. Ebyen, nou raple nou ke semèn pase, nou te pale de.